Jamè. Jodi an. Mwen di a tout frè m yo k te tiye m nan. Ke m pa gen plas pou rèn. Nan sa peyi a ye la, nou pa ka rete n ap vanje tout lajounen. Nan sa peyi a ye la jodi an, se tout pitit geto yo pou pran konsyans nan sa nou ye a, pou n met tèt nou ansanm pou n sòti ladan l. Paske mwen m pa rich. Men map travay nan leta depi 1988. Premye fwa m revoke sou administrasyon Ariel Henry ak Joseph Jouthe a. Eske sa yo dekouraje m de m pa tra yon kote? Sa pa ka dekouraje m. Mwen menm map di nou m se yon pitit mirak. M pa janm fè mal. Mwen rantre nan lame depi 1988, map sèvi ak fizi. M fè 3 lit ame nan vi m. M fè batay 91, M fè batay 94, m fè batay 2004, men avan yè la m te fè lò. M pa gen yon frè, yon sè ki ka janm pèmèt di Anel Belizaire te rale zam sou yo. Zam mwen, se pou m fè w pase dèyè pou m al defann e touye w. Kòm mwen te di nou avan yè, chak fwa n ap monte Petyonvil, fòs zobo w la te gentan pran nan tèt 95. Moun te anklanche batay pou pèp la te ka pase. Jodi a m ta renmen nou di, al mande nèg 95 pou kisa yo t ap pou malè. Pa gen youn ki ka di pou ki rezon. Se paske politisyen yo toujou mete nou ap batay youn anfas lòt. S on fason pou m pa janm antann nou pou n ka toujou depann de yo. Jodi a nou pa rann nou kont sa k pase? M pa Dyego Chal. M pa Antwanèt Diklè. Èske w tann de politisyen ap pale nan non. Non Bob te mouri pou eleman jezan sa kap pale nan non sak pimal yo te ale mete men gwo elòj nan rad yo men Bondye di non Bondye di ou menm Alain Belizaire kap pale nan non sak pimal ki pran angajman nan non sak pimal yo pou pa fè mal mwen pa deside resevwa w. wap retounen vin kontinye batay pèp la e si w trayi konsyans pèp la jiska prezan m pran w twou la nan poumon li pa twò ta pou mare men mwen di nou mesye dam jodi a nou rive nan yon faz pa kite politisyen divize nou plis toujou ekip la fè 2 zan prizon pandan 2 zan prizon an. Gen nenpòt 60 ti òganizasyon nan mond li. Pou sa politisyen fè sa? Yo chak bezwen yon ti òganizasyon pou yo gen kontwòl. Paske lè se yon sèl òganizasyon k met tèt yo ansanm, lè sa a, yo p ap bezwen achte konsyans ou pou di yo gen kontwòl ti gwoup sa a. Anben, men pou sa yo pa vle wè. Se pa paske nou voulè pèsonèl a pèsonn. Nou te di nou t ap fè yon batay byen nèt. Men jodi a yo itilize zam pou yo pran biznis kont enterè mas yo, mwen di yo non. Nou pap divize e nou pral jwenn Arnel Belizaire ki pral chache fòs nesesè la pou leta sa pou li rite nou an. Mwen di nou mèsi, m pa bon. Men m la avè nou, m pap ka mache paske m trè fèb. Nou e zo a po ap kanpe men m te vle fè m onè a pou lanmou ke n gen pou mwen, pou respè ke nou ban mwen. Bon nou sou beton an, ansyen depite Arnel Belizaire sou beton an, Madam Magalie Lacroix Force Delmas sou beton an, paske dèke Mèt Caleb Locke avoka Force Delmas Madam Magalie Lacroix, tout lòt òganizasyon, Mèt Renèl, nou di n ap fè yon bagay, n ap fè l. Nou pa janm anonse sa k pa vre. Nou pa janm nan fè sansasyon. Nou te di ke Anèl ap vini avèk nou pou n lanse batay la. Anèl la, nou lanse l e tout moun te wè Anèl la. Madam Magalie te di l ap sou beton an, Madam Magalie Lacroix, li sou beton, Mèt Kep te di l ap sou beton, li sou beton pou n al kontinye di, egzije san kondisyon depa Ariel Henry ki enkonpetan, ki enkapab. Pou n al di aba ensekite, aba kidnaping, aba grangou pou jwenn yon konsansis laj mwen laj pou n retire Ayiti nan sa l ye la a. Paske menm k avè w, pou dat Madam Magalie Lacroix ap batay pou chanjman peyi l, li poko wè chanjman an. Pou dat m ap batay pou chanjman peyi m, m poko wè chanjman an. Eske se lè m mouri m ap wè chanjman sa a? Enben fò n kontinye batay la pou nou retire Ayiti nan sa l ye la. Yo tire, yo touye Anel Belizaire, Bondye pa resevwa l, men batay la ap kontinye pou le byen du pèp ayisyen. Se kontinye Batay pou nou di ke nou pa ka nan mizè si ankò, twòp ensekrite, twòp kidnaping, twòp lavi chè pou nou di Ariel Henry kite tèt primati an prese prese paske Ariel Henry senbolize movèz gouvènans, Ariel Henry senbolize kidnaping, Ariel Henry senbolize lavi chè, Ariel Henry senbolize enkonpetans ebyen nou vin di Ariel kite tèt primati a prese prese pou nou ka jwenn yon konsansis laj nan laj. Pou nou retire Ayiti nan sa li a paske se movèz gouvènans ki mete nou nan sa. Nap di Bondye mèsi jounen jodi a Depite Anel byen e bèl e byen vivan li pa mouri li prezan sou beton an mwen di Bondye mèsi pou sa e mwen ap lanse yon mesaj bay gouvènman Ariel la jounen jodi a. Nou wè pèp ayisyen an paka viv nan peyi a. Moun laplèn paka viv. Moun matisan paka viv. Pèsonn moun paka viv. E ke nou menm n ap mande aba ensekirite, aba kidnaping, aba gouvènman pèpè, aba politisyen pèpè, politisyen ki pa gen souf. N ap di yo tout aba pou yo. Paske jounen jodi a, batay nou t ap mennen an, se pa t la l te dwe rive. Se te yon batay pou byennèt. Nou pa t fè yon batay pou pòch. Nou pa t fè yon batay pou manje. E n ap kontinye batay. Fòk gen yon moun ki pote flanbo a, ki pou toujou kontinye avèk goumen an, jiskaske nou rive nan tranzisyon koupe fache n pèp lan t ap mande a. Jodi a, nou kanpe devan anbasad amerikèn pou m anbasad Kanada tèlman yo pa vle wè kolon sa yo devan anbasad Kanada pou n denonse Betiz ke yap kosyone an Ayiti la. Jodi a se bagay masisi madivin ki enterese yo. Eta peyi a ye a, jan moun matisan ap viv pa enterese yo. Jan site soley ap viv pa enterese yo. Jan moun laplèn ap viv jodi a pa enterese yo. Jan moun kwadèboukè yo pa ka fonksyone pa enterese yo. N ap di Anbasad Kanada jodi a nan sa nou kosyone pou nou mete peyi a nan jou k ap vini yo la. Jenn gason enpòtan yo, jenn gason ki konsyan yo pral kòmanse plante pikèt yo devan anbasad nou yo. Nou menm jenn gason yo n pral chache vrè zanmi Ayiti yo Paske ni anbasad Canada, ni ameriken, ni fransè yo pa zanmi Ayiti. E nou pral chache vrè zanmi nou yo. Lè nou pral chache vrè zanmi nou yo, nou pral la Risi, nou pral Venezyela, nou pral Kiba, nou pral la Chin, nou pral Chili, nou pral chache vrè zanmi nou yo. E nap goumen.